Map kontan prezante n enfòmasyon sa yo Bonjou bonswa tout moun Ou konekte pi gwo rezo a Sofia TV 83 Rezo enfòmasyon an Li fè moman pou m di n epi prezante n tout sa kap pase konsènan aktyalite politik la isi an Ayiti jan n konnen l lan nan peyi a Lapolis nasyonal arete Sen Tania Jean ki se manman pitit Izo chèf gang Vilaj Dedye a epi Ronald Pascal Oscar Davidson ak K, Fransilèn, Lamou, kat endividi sa yo ki te gen koneksyon ak gang k ap opere nan Vilaj de Dye, jwenn arestasyon yo pou enplikasyon prezime yo nan tantativ kidnaping nan komin Petyonvil. Kòdinasyon Près ak Relasyon Piblik pnh la prezante yo bay popilasyon an epi ak tout piblik la swivan sa yo fè konnen. Yon lòt kote, genyen gwo zèk pete nan Vilaj de Dye konsènan atis Izolan ak Tony Mix, koz ya gentan pran lari. e yo fè konnen atis sa yo gen koneksyon ak chèf gang Vilaj la, bagay la pral pran yon lòt nivo e dcpj gen pou l foure pye l nan koze a trè byento, popilasyon an deja wè ak kiyès yo annafè, atis k ap jwe pou yo ba yo plezi, yo nan gang, yo nan konivans ak bandi. E anpil nan nou pral gen kè kase lè n konnen kiyès ladan yo ki te kidnape kouzen Mikaben nan e kiyès ladan yo tou ki te pèmèt bandi yo te leve doktè a, touye anpil lòt ladan yo. Medam, mesye, tout enfòmasyon ak lòt ankò pral fè esansyèl nan jounal la pou jodi a. Rete konekte ak Sofia TV 83 si w poko fè sa, sonje abòne ansanm avè n, rete konekte tout lòt nouvèl ap vini youn apre lòt e rete lakay ou enfòmasyon yo ap vin jwenn ou san gwo kase tèt. Zanmi l ap pale avè l, yo di konsa mesye sa yo ki vin bwè anndan an e ankèt yo vin mennen pou yo ka kidnape mèt klèb la. Lè m t avè l, m pot ko konn kisa l te ye. Lè m t avè l, m pot ko konn kisa l te ye. Lè m vin konn kisa l te ye, m vin bay vag. Men nan entèvansyon Izo a gen yon bagay ki atire atansyon m. e se sa m pral di nou la a. Misye di ke misye esplike yon istwa, e sa fè wè m di Izo pale jiskaske l depale. Gen bagay ki rive w se bagay vi prive w yo ye ke moun pa bezwen konnen l. E malerezman nèg yo, bon se vre yo se atis men yo gen yon feblès nan zafè kominikasyon. Paske w wè kominike a se pa yon bagay konsa konsa l ye. byen kominike sa aprann ou aprann sa se lekòl ou ale ou aprann sa se sa yo rele l'art de communiquer se se se l'art oratoire se aprann ou aprann se lekòl ou ale ou chita sou ban ou aprann sa se pa tout moun kòmsi ki ka kominike ou moun konprann misye esplike ou fè ke. Gon bagay yo te rele l pou l pote. Se yon seri de pano solè etsetera nan Akayè. Misye di l rive Kanaran epi gon ti sòlda t kanpe l. Ti sòlda sa se yon ti sòlda, alò gen de bagay la ki enpòtan tou. Misye di ti sòlda sa se yon nèg ke l genlè te nan yon altèkasyon avè l sou mayi gate. Ou tande? Sou mayi gate. Alòske l pral kwaze a misye a mach nan li an men l Kanaran. Misye di ke. Avan l te fè wout la, li te rele yon chèf pou te ba li yon kontak. E se kontak sa t pral sove l. Izolan, izo, izolan, tande byen. Misye di avan l te fè wout la, li te rele yon chèf pou te ba l yon kontak. E se kontak sa t pral sove l. Bon, m di w klèman lasosyete. Pou izolan rele yon chèf pou fèl travèse kanaran li paka lòt moun ke izo nan 5 segond oubyen Jeff se 2 nèg sa yo ki chèf nan zòn nan se Jeff larose kem te prezante nou oubyen izo 5 segond sa vle di chèf pou misye rele a se izo li ye sa vle di izo se zanmi izolan. Antre parantèz. W ap dakò ak sa? Eske w dakò sa atis la? Kounye a lòt refleksyon m fè, konbyen moun nan peyi a ki gen kontak Izo genyen an? Izo, atansyon an, w ap di ke w nan peyi a etseter, wi men tout moun nan peyi a, anpil lòt moun nan peyi a. Konbyen moun ki gen menm kontak sa pou l travèse Kanaran, fòk li gen kontak Izo oubyen Jeff ki pou fè l pase? Konbyen Ayisyen ki gen kontak sa? Banm fèn tande misye. E pa pawòl map envante sou moun, m pa gen tan. M pa gen tan pou m envante anyen sou moun. Mwen menm ki t al jwe nan vilaj la, nou konn ki kondisyon m te gen, m t yon nèg ki respekte mo m. Se mo m t al peye nan vilaj la. Premye bagay, m te di nèg yo, depi yo fè lapè zòn Tibwa, Gran Ravin, Vilaj, m ap vin jwe. Nèg yo rele m, yo di lapè a fèt, kounye a e mwen k pou vin jwe. Tout lè sa m ap mawon. Twazè di maten, Nèg ki zanmi m ki vin frape pòt lakay mwen a 3 zè di maten li di Zolan dènye kout fil nou jwenn lan la fò w desann anba. Mwen di ok pa gen pwoblèm. Menm Tony Mix ak Maron e si n ap gade nan videyo kote Izo di a Tony Mix nèg ki pi lach nan 8 ème may la nou konn poukisa l di sa se paske son dènye presyon k fè Tony Mix desann anba a ansanm avè l. Kòman pou yon chèf zòn Barelo vin jwe pou li pou mande l lajan? Bon ou te ka peye pou vin jwe menm. Paske jodi an lè Tony Mix bezwen al kafou, e pa vre? Kijan l fè? Pou m pa bliye, anvan m antre nan detay sa yo, pi bon istwa m pral di n, mwen menm Digicel, yon moun yon moun Digicel rele m, yo di Zolan m konnen nèg Akayè w ye, kilè w pral Akayè? M di a m pa al Akayè non, yo di a Son. Gen yon bagay nou bezwen bay Akayè, lanpadè. N ap ba ou l lè w pral Akayè pou w bay li. M pran lanpadè a, m di l pa gen pwoblèm. M ap rann ou sèvis sa ye pou peyi m. M ap pote l ale, m pran lanpadè a, m pral Akayè. Mesye, m rive Kanaran, nèg rale zam sou mwen. Pase machin m mete tenten. M desann vit mwen, premye nèg la, gen yon nèg ki di Izolan, gen yon nèg ki di sa k te Izolan an. Misye antre nan manman m. E m gad misye yon jan. Misye di, ou pa sonje m? M di, non, m pa sonje w. Vrèmanvre. M te, m pa konn, mayi gate, gout pou antre nan èpòt la bò ti pòs la. M te pran nan yon blokis la, yon nèg lari frape vit mwen, m nan telefòn. M di yo wè m nan telefòn, men nou pa ka frape vit mwen. Misye antre nan manman m. M pap ba n manti, m desann machin nan, m bay misye dekalòt. Pase se yon mo m pa renmen moun di m, kanpe nan figi m jwe manman m. M derespekte manman m. Oke. Kounye a m di misye, ye, ou te, ou te joure manman m. M frape w. Epi misye di, anben, jodi a bon jwenn avè m, antre la. te rale zam li, li di m antre la. M te gen Bayou nan pikòp la. Men, anvan m fè zòn nan, m te fè yon kontak. M te mande yon moun si, ban m yon kontak pou m fè zòn nan lè m rive nan zòn sa a, pou m di m ap pase. Moun nan ban m kontak la. Epi pandan misye di m suiv li an, m ap m ap suiv m ap suiv ma wout tè a pou m antre, m fè nimewo a. Bondye pou mwen sou premye son. telefòn nèg la pran apèl la li di izo m di non m di alo se izolan li di izolan m di wi m di yo akayè m prale te gon moun ki te banm kontak ou men m rive la men nèg yo rale zam sou mwen yo di m antre epi misye di mete telefòn nan sispike m mete telefòn nan sispike m di yo men chèf la bezwen pale avèw li di ki chèf sa nèg a di konsa yo sak baw dwa fè sa w fè a la m te gen 2 lòt moun avèm nan machin nan m te gen yon kouzen m. Avèk wòl ou pa menm nan machin nan. Li di sa k ba w dwa fè sa w fè a. Li di, chèf la, misye te ban m kalòt. Chèf la di yo, e pa sa m mande w. Sa k ba w dwa fè sa w fè a? Li di Zolan, ou mèt ale. Li di misye vin jwenn mwen. Epi l di chèf la n ap pale. M di misye yo, di chèf la silvouplè pa fèmen telefòn nan non. Paske fò w fè wout la avè m. E Akayè yo di m Akayè pa gen sinyal. Wè istwa sa, m pap pale nan sans pou m detui Izolan. Men w ap dakò avè m, la s on asosye k ap pale a on asosye. Ke w vle l ke w pa vle l. W ap dakò avè m, s on asosye ki gen otorite, t gen pouvwa, ki ap pale a on lòt asosye. e ki òdone pou ke yo ba l pase pou li ale Akayè e pou l retounen pou l ka gen kontwòl sitiyasyon an. Mesye ban m di nou yon ti bagay, m pa gen kont avè nou. Ou wè, remake m pa rantre nan kesyon paske n t al jwe nan vilaj, m pa rantre nan detay sa yo. Mwen jis reyaji swivan sa nou di. e m rann mwen kont ke gen fay nan sa nap bay yo e se sak rive Sexy wi non l site la l tante defann tèt li la vini tèt li pi rèd paske kominikasyon se yon bagay pou metrize lè w pa gen anyen pou di w fè silans. Bagay yo anpil wi Bagay yo anpil. Di wi, m di yo, Akayè m prale te gon moun ki te banm kontak ou, men m rive la men nèg yo rale zam sou mwen yo dim antre. Epi misye di, mete telefòn nan sispike, m mete telefòn nan sispike, m di yo men chèf la bezwen pale avèw, li di ki chèf sa, nèg la di konsa, yo sak baw dwa fè sa w fè a la, m te gen 2 lòt moun avèm nan machin nan, m te gen yon kouzen m. Avèk ou lò pa menm nan machin yo. Li di sa k bo, di wap fè sa w fè a. Li di, chèf la misye te banm kalòt. Chèf la di yo, e pa sa m mande w. Sa k bo, di wap fè sa w fè a. Li di Zolan, ou mèt ale. Li di misye vin jwenn mwen. Epi li di chèf la nap pale. Li di misye yo, di chèf la silvouplè pa fèmen telefòn nan non. Paske fò w fè wout la avè m. E Akayè yo di m Akayè pa gen sinyal. Lè m rive Akayè map retounen. Epi misye di ou mèt, kou fin pase zòn. Titanyen, La pa, la pa gen rapò avè m, ou mèt ale. Lè m fin pase Titanyen, m di msye m ap retounen pou si m pa ta jwenn ou nan telefòn, fè konnen m ap retounen nan wout la. Epi vrèman, ou panse yon nèg konsa, ki ban m kalite sèvis sa k sove lavi m mwen menm, jodi an, si l rele m vin jwe pou li nan zòn nan, epi pou m di yo m p ap ka vin jwe? Di m kòman m pral di nèg sa mwen menm, m p ap ka vin jwe? Vwala! Tete te gen rezon. Epa kot m gen a neg yo. Reflechi. Mwen menm se analiz m fè. Ou wè misye konkli la li di m se a Izo l tap pale. Misye di pou yon chèf konsa ba l kalite sèvis sa pou l rele l pou l pa al jwe. Misye tou di m se a Izo l tap pale. Paske m di n sa? Pa bliye mwen menm se pa pou san rezon ke emisyon m yo yo baze sou nèg sa yo. Donk gen de detay ke m genyen. Gen 2 nèg ki kòmande kanaran, Jeff Larose, Izo, 5 segond. Yo plase plizyè lòt chèf gang, pami yo Bogi, Big C, Makès, nan ti tan 1 Lafito. Sa di misye konfime m sa Izrael t ap pale. Men gon lòt reyalite ke m vle n konprann. Izolan, ou s on nèg kòmsi ki trè popilè. Dayè w konn nan lari w gen foul moun dèyè w sa vle di ou di ke misye sove lavi w li enpòtan men se pa lavi w sèlman w bezwen sove se dè milye de moun k ap frekante wout sa maten midi swa konbyen ladan yo t gen kontak Izo lè yo ap travèse pou rele l pa gen twòp donk se yon movè mesaj ou wè mesaj lan. li mal janl kode a li pa fin kòrèk mesaj la pa bon se pa paske se izolan donk la kolektivite kotel pase ou wè tèt ou sèlman pa vre men e dè milye de moun kap frekante wout sa chak jou èske yo gen kontak izo pou yo rele nan telefòn m panse sa son flay ke ou fè nan entèvyou nan entèvansyon ke ou tap fè a li pa kòrèk donk mesye nou nan peyi an. Nou ka toujou fè sa nou vle, men gon sèl bagay ke m vle fè n konprann, sispann pwomote gang nan peyi a. Ska Davidson gen 24 lane, li se moun Jeremi, li vin abite nan Petyonvil toujou nan jalouzi jèn gason sa ki di l ap travay kòm chofè taksi moto, deklare Ronald se youn nan pi bon kliyan li, pandan l presize ke l gen abitid mennen Ronald Epi yon lè l di m antre avè l. M tou antre avè l. Epi m al depoze l. Dèfwa m rele l antre. M al depoze l plizyè fwa. Remak sa Ronald ta fè konprann lè li desann nan vilaj lan kote mennaj li Cynthia li gen laperèz, chofè moto li an Oscar deklare Ronald konn aji pito tankou yon bòs. Li konn achte rad li nòmal. Nan pi fò rad ou ap wè etikèt la. Li konn achte rad. Ensi l soti ansanm avè w manje w bwè. Nèg al depoze w ansanm nèg la peye w. Se klè. Dèfwa lè w desann anba a di lè misye parèt li gen dwa antre l al kot mennaj. A sa lè l soti li gen dwa soti ansanm avèk fi a ou gen dwa fè yon ti kanpe fè yon inèdtan l mande w si w pa p bwè anyen wi. Mwen menm m bwè ti Guinness mwen anpil. ap di sa li konnen nan dosye a. Lè yo arete nou an e dezyèm fwa ke m wè l nan lari an m wè l nan po nan klèb lan. Sa m te tande de li depi la premyè fwa ke m te wè l nan klèb la yo te di konsa ke demwazèl sa se manman pitit Izo. Izo? Manman pitit Izo. e sa m te tande de li. Apre sa, gen yon lòt jenòm ki zanmi ansanm avè m, epi li te gen yon zanmi l ki te vin kote l. Yo di konsa ke zanmi l lan ap pale avè l, yo di konsa mesye sa yo ki vin voye anndan an, e ankèt yo vin mennen pou yo ka kidnape mèt klèb lan. Ti nan premyè odisyon li devan anketè dcpj yo, Cynthia pa t vle bay verite sou ki moun ki papa dezyèm pitit gason li an, fwa sa a, Men pawòl li yo sanble pa fin twò klè sou depi kilè li pa nan relasyon ak Izo ni ki kote li jwenn lajan pou fè boutik li an. Bon mwen menm mte a izo an 2017 m te vin kite m gen 4 an depi m kite ansanm avèl wi m kou m antre m gen kay lè fini m gen yon biznis anndan bay glase petyonvil la se mennaj mwen petyonvil la ki fèm vin petyonvil telefòn mwen nan men nou m konn ekril nou wèm ekril men nan mesaj telefòn mwen an la men nan mesaj mwen li pa antre. Nan nan gen kote ou pa lave l. Wi gen de lè m ekri l li pa antre nan mesaj mwen sa fè m de ekri l li banm repons sa m di a timoun mwen an fò m an fè m on kay pou li apre sa li ekri m li di l ap ba l on bout manch m di timoun nan ap fè po po po li di l ap ba l on bout manch. Li gentan l ap tann li grandi kòman te di. Li di la lap swa lèl gran konsa lap bal yon bout manch mwen menm te reponn de di sa sa timoun nan konnen nan sa lap di a se sam te di nan mesaj pam nan lèm te fè ka izo li te konn banm 500 dola 500 dola ameriken? ayisyen chak jou? non chak 8 jou boutik la lèl banm yon kòb m sanblel dènye fwa li te 3000 dola Paske kisa w vann nan boutik sa? Boutik la se bay koka, se venop mwen vann nan. An gwo? Non. Espas kote w fè boutik la, kès ki ba ou? Se pa moun ki ban mwen. Ok, nou jis, ou jis pran? Non. Mani k mande e yo di m mèt pran. Kiyès ou mande a? Moun ki anndan yo. Ki moun anndan sa yo? Yon mesye ki t ap dirije anndan. Ronald, 26 lane, ki fèt nan komin Kenskòf, Men k ap viv pou kouwè li la nan zòn jalouzi pa janm manifeste pyès jalouzi pou Cynthia manman pitit chèf gang vilaj lan. San poze mennaj li kesyon kote li jwenn lajan pou l fonksyone, Ronald Pascal kontante l sèlman nan pran tout sa Cynthia achte pou li. Apre 3 semèn, li te gen yon telefòn li t ap sèvi. Li di m l ap fè m kado. M desann m al dèyè l nan men l. M desann m al dèyè l nan men l. Mwen ban l yon lach bal. Mwen bay glase lakay li nan frizè, mwen pwomennen m pwomennen. Cynthia Jean, Ronald Pascal, Oscar Davidson ak Francelene Lamour jwenn arestasyon yo pou enplikasyon prezime yo nan yon dosye kidnapin yo t ap planifye pou fè sou pwopriyetè yon nayklèb nan komin Petyonvil. pou prepare kou a, Cynthia ki se manman pitit Izo 5 segond, chèf gang vilaj lan, akonpanye Ronald Pascal, nouvo mennaj li, epi Oscar Davidson, yon chofè taksi moto, mete yo byen bòzò, byen santi bon, debake nan nayklèb lan sou pretèks yo vin enjoy yo. Lè ap pase, mesye dam yo plase kòmann pandan yap mete kontwòl pou kapab atenn objektif yo ki se kidnape pwopriyetè biznis lan. Nan kad plan operasyon Polis Nasyonal la elabore sou lidèchip Dyektè Jeneral la Frantz Elbé pandan fèt fen ane an, fòs lòd yo rive devye kidnapin sa epi poze lapat sou endividi sa yo. Franslenn Osnap fè konnen, Cynthia se ta youn nan moun ki t ap jwe wòl antèn nan kad planifikasyon kidnapin sa ki pa t gen tan fèt, gras ak vijilans lapolis. 4 mesyedam sa yo pou kouwè l ye la nan gadavi, ap kontinye reponn kesyon dcpj. Konbat gran banditis lan, sitou koze kidnapin nan, se youn nan prensipal priyorite kòmandan an chèf pnh lan, Frantz Elbé. Nan sans sa, lapolis kontinye ap mande bon jan kolaborasyon.